Jodi a, nou mande chak grenn Ayisyen leve kanpe! Pa neglije ba l sa l merite! Baton gayak nou dwe nan men nou! Operasyon Bwa Kale maten an! Tout sa nou jwenn fè lejitim defans nou! Jodi a, jodi a, nou di FBI, travay w ap fè a, nou ta bat bwavo se vre! Se lè mwen! FBI kòmanse mare moun petro karibe yo, moun Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Michel Joseph, Martelly. Se lè sa map wè FBI ap travay. Se lèm wè FBI mare tout asasen ki patisipe nan touye Jovenel Moïse yo, finansè moun ki finanse asasina. tankou Michel Martelly, Reginald Boulos, Dimitri Vorb, benefisyè asasina yo tout dwe mare jodi a Ariel Henry se li k benefisyè asasina de Jovenel Moïse. Pou skandal ki pete nan peyi a, chen an ta sanble mòde mèt li. E se sa n pral eseye tande ak yon estrè Busta John prezante jounen jodi a la, kote ekip André Michel, Nenel Cassy, Youri Latortue a pran lari pou yo rele aba mesye sa yo, E yo di yo pral lanse Bwa Kale a kèlkeswa kote yo ta jwenn yo, yo pral pase yo alenfinitif e y ap mache ak bwat de pakat pou yo savonnen jenn gason anba chaplèt. Bonjou bonswa tout moun, Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an, jodi a nou se 30 mas 2023, m ap kontan pou m prezante n yon bon pati nan enfòmasyon sa a e se la nou pral eseye konprann kote politik peyi Dayiti tonbe, nan ki kondisyon e kijan, pouki. Boujwa yo Reginald Boulos, Dimitri Vorbe ak anpil lòt ankò te fè konplo pou rive asasinen Jovenel jan n te konnen l 7 jiyè lakay li a. Men sepandan, vrèman verite a li kòmanse soti. FBI jwenn anpil verite e se la tou nou pral tande kouman tou yo retounen kont André Michel pa gen jwèt ankò, malere ap mouri grangou e sistèm nan dwe kraze e se sa politisyen yo pran lari Militan yo deside kanpe pou fini ak pratik nèg ap vin fè manifestasyon, nèg ap vin mennen yo al rele aba e yo deside tounen anfas mèt yo, moun ki te mete yo devan pou t al kraze brize epi rele aba yon prezidan eli. Medam, mesye, nan moman sa la n ap pale a, Channmas sanse chofe e se tout militan ki kanpe dan di, yo bare anwo, bare anba, kèlkeswa kote yo ta jwenn André Michel ak Nenel Cassy, y ap pase yo a lnfinitif. E se sa yo rakonte. Antretan, m'ap kite nou an yon ekstrè Busta John sou Sophia TV 83, rezo enfòmasyon an. Vakabon sa yo se travay lajan yap fè yo pa dakò fòk e toujou gen zam k antre fòk wè nèg ki anlè yo yo pa arete fòk nèg yo kite izo la kite ti lapli la kite lamò sanjou la kite ti makak la kite tout nèg sa yo la. Pran bidyo. Arete bidyo. Pran maxène. Pran deep. Ale. Bloke fontyè yo. Bloke dwan yo. Pran reginal boulos. Tout moun kap travay pou fanmi reginal boulos. Pran yo. Pase ayisyen pa ayisyen difisil. Bloke tout kote. Bloke tout kote. Se jis sa sèlman. E sa yo pa vle konprann nan, yo pa vle tande a. Se sa yo, e nan batay sa ke nou ye, yo pa dakò an. Paske sa nap pote oprè di gouvènè, sa nap pote ale a yo, yo pa dakò, li deranje yo. Li deranje yo. Men, yo di ou non, fòk yo enmède ti piti sa yo. Fòk yo pa kite ti piti sa yo ale. Kounya yo vin anfas nou. E mikro selman nou ka pran. E mikro selman nou ka pran. Wan. Pran neg kanlè yo. Le president du Canada, le premye minis du Canada gentan gen 10 non la. Yo ban non yo Ayiti. Arete yo. Bloke tout enstitisyon kote ke yo ye yo. Pa gen griyen dan lan sa. Mèt nan parèt bò kay Tilapli pandan yon semèn, fini grenn bal li yo, fèmen tout zòn yo kote zam, kote bal ap pase. Si yo genyen l pou yon mwa, fè yo tire yo, katouch pete, pete katouch avè yo, parèt fè pow wap tande brrrr, pow wap tande brrrr, pow wap tande brrrr, fini tout bal ki nan men yo. Epi gade pou nou wè, lè nou pral mache pou nou rantre anndan, w ap wè tout ap kouri, paske yo pa jwenn moun ki pou voye minisyon ba yo ankò. Lè nou fin pran nèg kanlè yo, pran tout senatè ki non sanksyone yo, pran tout depite ki gentan gen sanksyon sou yo ke nou konnen yo, nou konnen yo, nou konnen yo, yo avèk nou, nou konnen yo, pran yo! An nou fè yon peyi mesye! An nou fè peyi! Tout poukisa nou rayi moun la sam fè nou m pa manje lan bòl nou m pa konn manje lakay nou e sim ta manje lakay nou se paskem grangou em pap manje lakay nou kounya sa sèlman ap ban nou problèm paske nou menm nou ale avèk verite yo sa sèlman ap ban nou problèm men ki problèm ke sa kapab pote nou pou nap anmède moun konsa paske premye minis sa ok li rekonèt sa bòs nou yo Se yo yap sanksyone. Kounya nou vin kanpe anfas premye minis lan la. Paske tout sa ke nou te konn ap di yo. Mentnan premye minis, gouvèneman di Kanada pa menm okipe nou. Bonswa pdg Bosta John, bonswa madam Sara kap swiv nou a distans e bonswa avèk chak grenn fidèl oditè, oditris. Se deja twazyèm parèz aktyalite a ki antre lakay nou. Pou semèn nan, tout Ayisyen konnen kisa 29 mas reprezante nan listwa peyi a. Ebyen, nan okazyon 36 lane anivèsè konstitisyon an, plizyè dizèn militan politik ki soti nan diferant òganizasyon politik tanmen yon mouvman jodi a nan plas konstitisyon nan nivo Chadmas nan sousi pou kapab mande avèk popilasyon an pou debarase Ariel nan tèt leta. Pouvwa a li dwe bisefal kote ke gen yon prezidan, gen yon premye minis k ap jere leta a. Pouvwa a li dwe gen tou lè twa pouvwa yo ki an mach ki se pouvwa egzekitif, pouvwa lejislatif, pouvwa jidisyè. Kote jodi an okenn nan pouvwa sa yo pa egziste anndan peyi a. Sèlman, nou gen pouvwa egzekitif la ki konpoze yon grenn moun ki nan tèt Leta a, se kòmkwa ke misye pa bay pote anyen pou li paske se zafè pèsonèl li l ap regle. Ebyen nan sans sa a, ansanm militan sa yo te omwen lanse pawòl piman bouk bò kote pouvwa an plas la ansi ke tout moun k ap sipòte Pouvwa Ariel Henry an, militè yo pat mete dlo nan bouch yo pou te kritike Rosmila Petit-Frère, André Michel, Sorely Hyacinthe, plizyè lòt ankò ki te konn nan lari avèk yo nan kad manifestasyon ou di mwens respè konstitisyon an ki te nan lari avèk yo brad si brad sa pou te vin denonse ansanm diregilarite ki genyen nan kesyon konstitisyon an. Ebyen militè sa yo fè konnen klèman ke Depi ke yo kwaze avèk moun sa yo nan lari, y ap ba yo repons lan. Y ap prepare de pakat yo, y ap prepare tout sòt de bagay pou moun sa yo, paske moun sa yo fè yo travay, jodi a se nan eta sa yo rann peyi a. Moun sa yo te mete yo nan lari pou al manifeste kont yon prezidan ki eli demokratikman nan eleksyon yo, ebyen se menm moun sa yo jodi a ki ap pyafe sou do. popilasyon an, ansanm militè yo fè konnen tou jodi a tout kidnapin kap fèt nan peyi a, tout moun kap mouri anndan peyi a, Ariel Henry ak tout ekip li a li konplis paske jodi a menm moun sa yo ki nan pouvwa a 8 mwa, 10 mwa, 1 an de sla yo te nan. Yap di w apre Jovenel Moïse ale, nan 3 4 jou, nan 5 jou pral gen sekirite, kidnaping pral fini, ebyen jodi an sitiyasyon an li vin pi agrave. Nan sans sa a, militan yo fè konnen jodi an la a, fas ak pwoblèm ki genyen nan peyi a, fas ak ensekirite ki la a, Popilasyon ayisyèn nan pa bezwen okenn lidè politik ki pou vin pran batay li la a. Se pèp la an jeneral ki pou pran responsabilite yo, ki pou konnen klèman ke se yo menm k ap soufri, se yo menm y ap kidnape, se yo menm y ap vyole lè yo pran lari. Enben jodi a, se tout moun ki pou mete men nan pat la pou nou retire pouvwa Ariel Henry an yon fason pou nou ka retounen sou lòd konstitisyonèl. Bon, sa m panse ke ou ka kontinye fè moun yo viv deklarasyon jèn gason yo ki vrèman asid kont André Michel, kont Marjorie Michel, kont Noël Cassy, kont ansanm de moun ki te sou pouvwa a. E yon lòt gwoup jenn gason ki te debake nan mouvman an ki di klèman ke jodi a ti mesye k ap defann svp pa ka vini nan lari a ankò paske Noël Cassy te nan pouvwa a, André Michel nan pouvwa a, Rick Catter nan pouvwa a, jodi a svp se pito pou pòs y ap batay yo pa t jwenn nan pouvwa a anplis ki lakoz ke Ki te konn ap di chanjman, chanjman pral fèt, depi Jovenel ale aprè 3 jou pral gen sekirite 24 sou 24, anben nou menm nou di tout moun sa yo kawoutchou pral nan tèt yo, gazolin nou, nou dwe mache avè l menm lè l nan po dlo, menm lè l nan po koka, menm lè l nan po towo, toujou mache ak gazolin nou, moun ki pa gen alimèt mache ak brikè nou, pase nèg sa yo depi nou jwenn yo. Pran pòz se dlo nap bayo bwè, vide gasolin sou yo, pase brikè, pase nèg sa yo fè nou twòp mal, se nèg sa yo ki mete DGI ap ranmase yon pakèt lajan paspò, se nèg sa yo k mete kidnapin nan chak geto ap ranmase lajan pote bay Ariel, se nèg sa yo k mete zam nan tout geto. Pou ap tire a goch a dwat fè popilasyon an kouri pou yo ranmase lajan pou yo bay Ariel. Sa vle di nèg sa yo se yon travay spesyal ke yap fè pou fè pèp ayisyen an kouri kite peyi a bay lòt kò vin viv ladann. Lòt nasyon kap vin viv ladann nan. E nou sèmante 7 fwa 77 fwa pou nou pa kite peyi a. Waw waw waw Yves Juste yo mwen wè ke Yves Juste jèn yo konprann byen la reyalite ke yo ye a gen anpil nèg anndan peyi a la ke ki resevwa dè pawòl piman bouk yo di jiska menm sèmante ke yo panse ke yo pral fè yo kite peyi a yo pap kite peyi a e sa w kapab di a pwopo de M kapab di w deklarasyon jenès la anndan peyi a ki di moun sa yo pa sipoze gen plas yo anndan peyi a. E lè moun sa yo ap tande mesaj sa yo Yves Juste, ki sa w ap di apwopo de sa ke jèn yo di la? Efektivman Bosta, militan yo menm jodi a ki montre yo trè asid anvè ekip an plas ki nan pouvwa la a e yo gen tout rezon yo pou yo asid anvè ekip ki nan pouvwa a. Ekoute byen, yon ekip ki nan pouvwa a 1 an de sla, li tap di w klèman ke 3 jou apre prezidan an pale la, pral gen sekirite, pap gen kidnapin ankò, tout enstitisyon pral fonksyone. Jodi a, yo nan pouvwa a, olye ke yo ta pote yon myezèt pou popilasyon an, se pi mal sitiyasyon vin pi mal. Se plis moun ki nan grangou, se plis moun ki nan mizè. Se plis chomaj ki anrejistre anndan peyi a la. Ebyen menm ti mesye sa yo ki t ap batay avèk nèg yo Fènandez la, ebyen jodi a se menm ti mesye sa yo ki vin kanpe anfas nèg sa yo ki konnen klèman ke nèg sa yo se eksplwate yo. Yo te konn ap eksplwate fòs yo pou al fè manifeste nan lari a yon fason pou te kab yon fason Pou w te kapab al fè bè yo jodi a nan pouvwa a, egzakteman se sa w ap fè. Ou wè nèg yo di w klèman ke depi yo kwaze avèk nèg sa yo, y ap kenbe yo nan kòlèt, y ap kenbe yo tout kote e yo ka menm pase swa kawotchou oudimwens gazolin sou nèg sa yo paske militan yo menm yo montre yo trè asid. Jodi a, Kit ou vle l kit ou pat vle l, jodi an sitiyasyon an li vin pi mal kote ke depi l setè di swa, uitè di swa tout moun anprizone lakay yo, pa gen vi noktin ankò pou otan popilasyon ayisyèn nan li menm se chak jou Bondye mete li oblije sòti nan lari a pou l al chache ti pen kotidyen l pou l kapab okipe fanmi l. Kidnapin ap fè ravaj tout kote, sèlman dimanch ki sot pase la yo kidnape 9 moun nan avni Kristòf. Pa doute m jodi a, nan ki sitiyasyon kawotik nèg yo lage peyi a. Se pou youn nan rezon ou wè militè yo parèt trè asid alega de nèg sa yo, paske nèg sa yo te konn pwomèt yo pral gon chanjman lòske yo pran pouvwa a, enben jodi a sitiyasyon an se pi mal li vin pi mal pandan ke nèg yo nan pouvwa. Egzakteman, e moun sa yo ki swadizan ti senatè, depite ki ap tande non yo kap site konsa anndan peyi a, e jis e Nòmalman, nou kapab di chen moun sa yo mouri. E yo menm de tout fason kòm nou konnen ke gouvèneman di Kanada deja sanksyone moun sa yo. E lè Youri Latortue tande ke pèp la mentnan an Ayiti ap mande tèt li, kòman Youri ta sipoze panse l nan moman? Egzakteman Bosta, jodi a, ansanm de lidè politik ki anndan peyi a ta dwe omwen kòmanse reflechi sou fason y ap fè politik anndan peyi a. Peyi entènasyonal yo deja mete restriksyon pou nou kote ke n pa ka antre nan peyi moun yo. Ebyen jodi a militan ki ap viv nan Pòtoprens, nan vil pwovens yo, yo menm tou y ap mete restriksyon pou nou paske yo anonse ke y ap gen pou mache ak bwa de pakat yo, ak galon gaz yo nan men yo, ak kawotchou yo nan men yo pou y al fè jistis pou tèt yo ki omwen te. pa on gwoup de politisyen mèsenè. Enben, jodi an la, li klè, ansanm de dirijan politik sa yo, ke militan sa yo site non yo a, jodi an, fòk omwen yo kòmanse reflechi sou fason fè politik anndan peyi a depi 30 lane. E fòk yo konnen klèman tou, karyè politik yo, li rive nan bout li, paske, blan li dezapwouve yo nan ba yo sanksyon, militan yo tou yo menm, yo dezapwouve yo, klè dèske militan yo pran yo kòm blofè ebyen jodi an se sera seta pou yon pakèt politisyen nan peyi a ki konprann ke se yo menm ki gen kontwòl politik la se yo menm ki gen kontwòl ekonomik la se yo menm ki gen kontwòl militan yo ebyen jodi a militan yo menm ki moutre yo vrèman asid ansanm de nèg sa yo ki kraze leta a ki kraze peyi a depi plis pase 30 lane men bon sa fò n di l tou anpil nèg sa anpil nèg nan yo. ki nan manifestasyon sa a, gen anpil nan yo ki pa gen konviksyon tou, nenpòt de twa mil goud yo rele yo tou, yo pral chanje diskou yo byen rapid e nou panse ke jodi a, yon nèg ki nan lari a, li pa rete kwè de twa biyè mil goud pral kapab omwen oryante liy politik li, paske jodi a, nan sitiyasyon peyi sa rive la a, yon moun te mèt te ba w yon milyon ou pa ka fonksyone avè l, yon moun te mèt te ba w 2 milyon goud ou paka fonksyone avèl paske li ki nan baw 2 milyon goud lan li voye kidnape w yap pran plis ke 2 a 3 milyon goud li sot ba ou a ebyen jodi an si nap fon batay reyèlman vre fòk omwen nou mete kesyon grangou an de kote fòk omwen nou mete kesyon partizanri an de kote pou nou kapab omwen fon sèl batay pou libere peyi a anba men nèg sa yo paske jodi an kesyon kidnapin nan kesyon ensekirite a se tout sektè ki frape pa li. Li pa espere antre la yon jou. Non, pa antre nan lojik sa a. Paske menm si w mèt te gen 30 an, 40 an, 50 an lòt bò, w ap gen yon grenn fanmi w isi kanmenm, w ap gen yon grenn zanmi w isi kanmenm ki pwòch ou. E lè grenn zanmi w sa a isi ki pwòch ou a, oudimwens fanmi w sa a ki isi a, depi ke l gen tèt fè mal, se kòmkwa ke se kò w ki cho paske li afekte w tou. Enben, jodi an, Se yon me, se yon manyè anplis pou nou kapab kontinye foure men nou nan pat la pou nou rive libere Ayiti anba grif nèg sa yo ki la a. E se pou youn nan rezon nou toujou di l nou menm, jodi a, tout sanksyon sa yo k ap vini, tout redresman sa yo k ap vini nan kesyon politik Ayiti a, se entènasyonal la, ki mete pye l atè ki lakoz ke jodi a peyi entènasyonal yo kapab omwen gon respè nan kesyon politik pou Ayiti jodi a ki sa k lakoz ke Nasyonzini, Etazini, Kanada, Lafrans pa gen tan voye yon gwoup sòlda bòt feye la ki pou vin foule sòl Ayiti a. Se paske nou menm nan dyaspora nou kanpe nou di ke nou pa nan kesyon entèvansyon militè ankò. Jodi an se sak lakoz ke nou pa gen tan la a chaje avèk militè kap mache anndan peyi an. Ebyen jodi an la li klè se devwa nou kòm chak grenn ayisyen kap viv nan peyi etranje yo pou nou kontinye fè revandikasyon nou pase yon fason pou mesye leblan yo kapab omwen gen respè yo genyen pou Ayiti a menm jan yo gen respè pou tout lòt peyi nan mond lan. Mèsi Yves Juste pou entèvansyon an nan emisyon an. Yves Juste, kòman ke w konstate ke mentnan lentènasyonal la rekonèt e bèl e byen ke Prezidan Jovenel Moïse te anlve sanksyon ki te mete sou lame ayiti an ebyen yon prezidan anlve sanksyon an ebyen wi yo oblije mete ke lame a lan plas poul kapab fè travay pèp lan paske sanksyon an prezidan jovenel moïse te anlve sanksyon sa kòman ke w twouve sa kote ke entènasyonal la rekonèt ebyen ayiti gen dwa gen lame paske te gen yon prezidan ki eli ki te anlve sanksyon an kòman ke w twouve sa. Se yon bèl inisyativ Bosca, lòske entènasyonal la rekonèt ke Ayiti dwe gen lame, jodi a tout ti peyi ke nou endepandan avan yo, yo gen lame wi. Dominiken nou okipe pandan yon bon bout tan la a, li gen lame wi. Enben jodi a kisa ki lakoz ke nou pa ka gen lame nou an Ayiti? Wi nou kapab gen lame nou paske. Konstitisyon nou an, ki se manman lwa peyi a, li di klèman ke li rekonèt 2 fòs legal sou teritwa a, se lapolis ak lame Dayiti. E jodi a, kèlkeswa fason an, te gen yon malandren ki te yon pè ki te vin kraze lame a, paske misye t ap regle bagay pèsonèl pa l ak lame a, enben jodi a la a, lame a li bèl e byen egziste anndan peyi a, e se gras avèk Prezidan Jovenel Moïse tou, ki te remobilize lame a 18 novanm. Enben, jodi a la, li klè, si entènasyonal la rekonèt ke Ayiti dwe gen lame, fòk entènasyonal la konnen tou, lame a, li pa ka sèvi avèk bout zong li. Lame a, li pa ka sèvi avèk bout kreyon, bout plim ke lapolis ap sèvi a. lame a li paka sèvi avèk vye fizi ki nan men lapolis la lame a fòk li gen dwon lame a fòk li gen elikoptè lame a fòk li gen avyon lame a fòk li gen sou maren sa vle di ke li klè jodi an fòk omwen peyi entènasyonal yo ki di yo se zanmi ayiti yo kapab ede nou jwenn materyèl pou nou fè yon lame ki ekipe, pou nou fè yon lame ki trè pwofesyonèl. Bon sa m panse ke n ap kontinye avèk seri enfòmasyon yo byen rapid pou nou ka remèt ansanm moun yo konnen kisa ki domine aktyalite a pou jodi 29 mas la, se pa sèlman manifestasyon ki te genyen nan peyi Dayiti. Yes, an nou kontinye. Nou prale dirèkteman nan yon twit ansyen prezidan Joslèm Privè fè nan okazyon 36 lane konstitisyon an. Jodi a fè 36 lane depi pèp ayisyen an te chwazi demokrasi kòm mòd gouvènans atravè konstitisyon 29 mas 1987 la. 36 zan apre. Pèp la toujou ap tann rèv bonè, rèv byennèt, rèv pou viv tankou moun. L ap chache depi dikdantan. Transfòme Ayiti an yon peyi vivab se yon ijans. Fò m fè yon ti kanpe la. Ke plizyè k ap di, 36 an apre, yon pèp ap chache byennèt, yon pèp ap chache bonè, yon pèp ap chache viv tankou moun. Banm mande prive eskel pat prezidan tranzisyon li te fè 1 an? Eskel pat konnen pèp la te bezwen byennèt lèl te fè 1 an? Eskel pat konnen pèp la te bezwen viv tankou moun lèl te fè 1 an kòm prezidan tranzisyon an? Lè wap fè prezidan tranzisyon kisa w te fè? Vi a te toujou pi di. Te toujou gen gang. O kontrè, se lavalas sal parèy ou yo ou te fasilite gen de pòs ministeryèl andedan pouvwa w la. Ou te mete minis sante pou Aristide, ou te mete minis afè sosyal pou Assad Volcy, ou te mete minis pou Martelly, ou te mete plizyè lòt moun ankò nan ministè yo pou zanmi w. Jojo Privert, apre 36 an, m panse ke ou t ap di w santi w desi, ou santi w wont de tèt ou, kite prezidan peyi sa a ki gaspiye 33 milyon petro karibe ki pa regle anyen avè l. Jojo Privert, m pa rete kwè ou ka vin preche moun rezinyasyon la a, paske lè w te chèf leta, pa gen anyen w te fè, jodia se pa pandan w deyò ou vin ap wè ansanm de pwoblèm ke peyi a ap konfwonte dènye tan sa yo. Pwofesè nan Inivèsite Leta a, Victor Benoit, kalifye de konplo politik lide pou chanje konstitisyon an pou retounen ak ansyen rejim politik pèp la te batay kont li an. Kowòdonatè RSD a, Victor Benoit, kritike yon gwoup moun li di ki sabote Konstitisyon 1957 la, pandan l pwopoze pou rezoud pwoblèm ensekirite a, ta dakò, fòk nou dakò chita pale pou yon konferans nasyonal epi amande Konstitisyon 1987 la nan kad yon konpwomi istorik kote ke tout pitit peyi a patisipe nan amandman sa a. Bawo Pòtoprens òganize yon konferans deba sou tèks Batonye Dorval te pibliye nan lane 2012 ki entitile Ce que je souhaite pour un Haïti véritable état de droit nan okazyon 31 nyèm mwa asasina Monferrier Dorval la. Batonye lòt avoka Pòtoprens lan, Mèt Marie Suzy Legros, fè konnen 31 mwa aprè, Men, tout moun wè, la, Moyiz chèche al te lage lavi yo, l te di yo l t al la osi. Se sa k fè jounen jodi a, nou menm, n ap mande Moyiz chèche al li menm, silans sa, sa k fè l fè l? Si l pa koupab lan sa k ap fèt anndan peyi a, si l pa gon antant a Joe Biden, si l pa gon chita pale a Joe Biden, men fò l ka pwouve pèp la la ke li pa lan okenn konfyolon a Joe Biden. Alò ki pozisyon pa w menm pa rapò avèk moun ki fè konnen ke Moyiz chèche al? Li te konn ap di nou devan palè, men jounen jodi a la pandan Biden nan la, Moise Jean Charles pa ka di nou la a devan mize a. Moise Jean Charles pa ka di nou la anba anba VID Kafou Ayopò. Alò Piti Desalin yo fè konnen ke batay la li mande pou fè yon poz e sa Piti Desalin yo fè konnen malgre jodi a se 29 mas E nou konstate lari an pat gen okenn mouvman ki te pran ladan l. Pandan moun Bèlè yo ap mouri, pandan moun Site Solèy yo ap mouri, pandan moun Dèlma 2 yo, pandan moun Lasalin yo, pandan ti mamit diri ap vale teren, pandan ensekirite ap gagote, pandan polisye ap tonbe, pandan kidnapin ap fèt tribò e pa bò. Epi kounye a la pou pitit Desalin ap di batay la mande fon poze. E pa batay la k mande fon poze non. Gouvènman an mande pou pitit Desalin fon poze.